Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour capable porter baou nouvelle émission si là. Ben, nous connaissons ça, c'est tout simplement un peu de thérapie. Oui, ça vous fait du bien parce que n'est-ce pas si là, même si c'est trois petites vidéos non porter baou, ben, ça vous fait du bien. Vous allez rire, ça vous permet de faire un maximum de réflexion. Et puis c'est parti. Ben, nous nous présenté le top. Non, émission si là. Alors c'est parti pour ce soir. Et Laisse-moi regarder combien de petites vidéos qu'on va vous présenter. 3, 4, 5, 6, 7, environ 8 petites vidéos. Mais d'abord, ça commence avec ce monsieur-là qui s'appelle Jimmy Cherizi alias Barbecue Vendwedi, yo pren la wu Barbecue telefone la pale Men y a de jan ki tir anpe partout Eske sa deranj Barbecue? Regardez sa Non non nou pa ka mande yo nou pa ka mande yo sispann tire paske jodi a goumen jodi a e nou konsyan ke nou menm nan fon lit ame. Mesye mesye mesye mesye fon kanpe ti a fon kanpe ya ok humm. Kanpe! Non, non, e, e, bwa ou te ka di sa, mwen byen lwen avèk ti yo. Mwen byen lwen. Nèg yo ap tire, nèg yo ap tire trè lwen de mwen. Kote yo ye a m pa gen posiblite pou m di yo pi. Bwa ou n ka temwanye sa. Non non, kote mwen ye a mande bò a moun e gen lòt jounalis ki la, mesye ap tire ekstrèmeman lwen. Ah non, sa deranj antouka, sa deranj. Ebyen pou lenstan. Piske Barbecue nan espas li te ye la, li te tou pre palman ayisyen an, ebyen n ap tou antre nan palman an. Fò m di nou byen ke paleman ayisyen sila a, ebyen gen anpil istwa ki rezime li, ba wi, paske Fò n di ke sètèn fwa w ta kapab di La Chambre des Députés e kèlke fwa, ra fwa, Le Sénat de la République se kòm si se yon gagè. Mwen pote ba nou yon ti sekans nan yon seyans kote ke mwen kwè se te sou miz an akizasyon Prezidan Repiblik la Jovenel Moise. Sinal Bertrand, depite de Port Salut, il a fait un point de droit. Patrick Norzeus monte pou kapab demonte. Ben tout est permis paske y a des gens qui disent que la bas se te yon gagè. Bon kounya la nou pral gon depite. Mezanmi! Tèt chaje. M anvi di tèt mwen, nèg yo pa gen yon ti kras culture non. Men gen anpil nèg ki save wi ki pase anba a. Ah non, il faut pas jouer. Gen anpil nèg ki save men, wè sa w wè ki pa konn li yo, yo pa konn li nan ekstrèm nan. Imajine mezanmi, nan yon seyans konsa, sèten depite de la majorite, li pa pale souvan, men m gen enpresyon li te pare ti bèt sa lakay li. Li moute, li pran mikwo a pou l al fè chèlbè epi li tonbe nan chèlbè a men li menm li konprann li reyisi wi. Kès ki l a di? Ann tande. Al fè yon vwayaj jiskan Frans pou rankontre Socrate prezidan pou m di depite akizatè yo Prezidan fè w fè silans. Nou pral rankontre. Socrate peut etre citoyen se pa Socrate de l'antiquite se pa Socrate de l'antiquite grèk Socrate peut etre citoyen merci. Yo tout etidye Socrate wi prezidan nan literati fransèz la okipe yo. Moun ki konprann yap ri. Misye ale an Frans pou rankontre Socrate pa vre? Moun ki kote Socrate ye pou moun ki te fè filo yo, sak te gen chans fè filozofi? Socrate, m kwè se moun la Grèce pa vre? Malgre prezidan an Fè yon jan pou ta kapab jere bagay la pou misye la. Misye pèsiste pou l di ke yo tout te konn Socrate wi prezidan nan literati fransèz. Bon, antouka sa fè rir. Bon, passons à autre chose pour l'instant. Un petit duel à distance entre le prezidan Carl Murat Cantave et puis kiyès ankò? Alors les deux présidents donc. Un petit duel à distance se Gary Bodo. Mwa, m ta kapab di nan epòk sila a, m rele Gary Bodo le bulldozer. Wè, misye se yon bulldozer. Misye toujou ap fè fas avèk depite yo. Men, se kòm si se yon nèg k ap jere bagay li. Il est toujours calme. Lè pou l tranche, l tranche. Men finalman, hum! Se yon danje. Se yon danje. Nan kad seyans sa a, depite minorite yo kanpe an kwa. Yo pa vle seyans sa a fèt, se te yon seyans an Asanble Nasyonal. Carl Murat, prezidan di Sena a lepòk, se li le prezidan de l'Asanble Nasyonal, ebyen, li chita l ap di Gary Bodeau ki sa pou nou fè, ki sa pou nou fè paske depite w yo bloke seyans lan. Epi de twa senatè kanpe, yo di, a, jodi a, bra resi mare nan men w Gary Bodeau. Gary Bodeau di, okipe nèg yo tande my friend. Sal pran se pa la tous dis boujwa ki pote manje nan sa nap abiye touben nan bòl twalèt touben nan papye ijanik nou di jovenel a tout boujwa salòp li yo vide lè lye sil pa vide lè lye sil pa vide lè lye nou pral abiye nou pral manje nap dòmi yè. Ou est il pase ba mwa je sè pa antouka si misye nan vil la ebyen fò misye ta fè siy de vi paske bon m pa tande misye menm. Ou men wap pale tenten. Al nan kom kom pandan vin prezidan yo ka yo ka efase dosye l. Al nan Omega Kafou a pou wè si ou pa jwenn kote non yo nèl ekri defra kom yo ta arete l pou kòm. Epi yo konnen e politik li ye ap toujou. M pa lan politik, m pa lan politik, politik kisa? Lè lè lè egare bègwè tap pale Paul Jomnel nan tèt mwen e paske yo pa fè nouvèl yo pa konn sak peyi dayiti a wi. Rès ane gen, ki ane l te genyen? Jovnèl te gen byen manman, byen manman n a byen papa l nan peyi Dayiti. E lan tou di non papa Jovnèl ye, bon papa Jovnèl son vòlè kochon. Yo ta arete l pou vòlè kochon. Nou menm te, li pa lan, lontan sa yo ta arete l pou vòlè kochon. Ase mwen m tande moun ap ranse, mwen menm mwen m di nou ankò, si gen moun ki konn sa, sa k te rele peyi Dayiti a se mwen menm. Et voilà pour refermer la famille, sa se yon video ke nou gen abitid wè. Men mwen a chak fwa mwen video sila a, ebyen eh m pap bad manti, m paka kenbe ri. Yon vye nèg lèd Adèl bay 3 lè. Monchè si yo te tande moun yo. Ou konn mele chawon wi. Gade mbndye respektel li mèt genyen bèk li. Men ou menm wap ale nan twalèt sa ou menm. Ou bezwenl pou manje? Dayè mwen foun kado nan twalèt la.